Byenveni nan pwogram ekonomize pou inivèsite a, Save for College Program. Nan videyo jodi a, n ap montre w kijan pou louvri yon kont NY 529 Direct Plan. Gen twa etap fondamantal paran yo ta dwe suiv nan kad pwogram ekonomize pou inivèsite a. Nou rele sa yo blòk konstrisyon. Blòk konstrisyon 1 an, se pou aktive ak afiche kont bousdetid NYC, NYC Scholarship Account pitit ou. Yon fwa w fin fè sa, ou gen opsyon pou konplete blòk konstriksyon 2 a. Louvri epi konekte pwòp kont depay pou inivèsite pa w la. Epi, finalman, blòk konstriksyon 3 a se pou w fè premye depo 5 dola w la sou kont depay pou inivèsite w la ki konekte a. Videyo sa a konsantre sou fason pou louvri yonn nan opsyon kont depay pou inivèsite a yo ki disponib pou ou atravè pwogram Ekonomize pou Inivèsite a, yon kont NY 529 Direct Plan. Yon kont 529 se yon kalite kont ki fèt espesyaman pou ede fanmi ekonomize pou inivèsite ak fòmasyon pwofesyonèl. Lajan nan yon kont 529 ka ogmante apre yon tan epi vini avèk avantaj fiskal, ki gen ladan revni yo pa touche taks sou yo ak dediksyon posib sou enpo sou revni eta yo. Sepandan, lajan nan yon kont 529 pa gen garanti l ap grandi epi li ka pèdi valè. Ou dwe li materyèl divilgasyon ransèyman sou yon kont 529 pou konprann karakteristik ak ris envèstisman potansyèl ou a. Lè w louvri kont sa a, w ap konplete blòk konstriksyon 2 a. Enfòmasyon detaye sou NY 529 Direct Plan nan disponib tou nan Ti Liv Divilgasyon Ransèyman ak Akò sou Epay pou Ekolaj la oswa Ti Liv Divilgasyon Ransèyman pou NY 529 Direct Plan nan. Ou kapab telechaje dokiman sa a sou nysaves pwen org. Dokiman sa a gen ladan l objektif, ris, chaj, depans ak lòt enfòmasyon pou envestisman an. Ou dwe li epi reflechi byen avan ou envesti. Si w louvri yon kont ak NY529 Direct Plan nan, Y ap mande w pou konfime ke w resevwa epi ke w dakò ak kondisyon ti liv divilgasyon ransèyman an avan w louvri kont ou a. Gen plizyè fason pou w ekonomize anplis opsyon kont ki disponib atravè NYC Kids Rise yo. Fanmi yo ka egzamine lòt opsyon sa yo. Plan 529 ke lòt eta ofri, kont depay pou edikasyon ke yo konnen tou sou non esa yo oswa kont kovèdèl, kont depay bank yo ofri oswa lòt kalite kont envèstisman. Remak enpòtan, Karakteristik espesifik ak avantaj pwogram ekonomize pou inivèsite a yo disponib sèlman pou opsyon kont ki disponib atravè Pwogram Ekonomize pou Inivèsite a. Karakteristik ak avantaj espesyal yo gen ladan yo, Genyen rekonpans pou tèt ou konekte kont ou a, Genyen rekonpans pou tèt ou fè yon depo pou yon minimòm 5 dola sou kont ou a, Genyen korespondans depay la, Konekte kont depay ou a ak kont bousdetid NYC pitit ou a. Tanpri note, NYC Kids Rise pa afilye avèk NY 529 College Savings Program e li pa bay konsèy sou envèstisman. NYC Kids Rise p ap fè yon rekòmandasyon sou konvnans NY 529 Direct Plan nan pou ou oswa pou fanmi ou. NYC Kids Rise ankouraje w pou kontinye sèman si w detèmine ke NY 529 Direct Plan an fè sans pou ou. Si w deside louvri ak konekte yon nouvo kont NY 529 Direct Plan oswa si w vle konekte yon kont ki egziste deja, swiv etap ki nan videyo sa a. Avan nou kontinye, w ap bezwen, Non itilizatè ak modpas pou Savings Tracker, Gid pou Epay, NYC Kids Rise ou a, pwòp nimewo Sekirite Sosyal, SSN, oswa Nimewo Idantifikasyon Fiskal Endividyèl, ITIN, pa ou. SSN oswa ITIN pitit ou a, adrès lakay ou menm ak pitit ou, dat nesans ou menm ak pitit ou, rekòmande non ak dat nesans yon moun ou ta vle pou vin pwopriyetè kont la sizoka ou ta mouri. Pou kòmanse, ou prale dabò sou NYC kidsrise pwen org. Apre sa, w ap klike sou bouton jòn Retounen Konekte a epi glise desann sou yon kazye ki make Retounen Konekte. Gen yon kazye k ap parèt ki di Klike sou Kontinye. Lè w klike sou Kontinye, l ap mennen w nan paj koneksyon an sou Savens Tracker a, rantre adrès imel ou ak modpas ou pou Savens Tracker a, epi klike sou Konekte. Nan Savance Tracker a, ap gen yon bouton anlè grafik pitit ou a ki di Kreye, Konekte. Klike sou bouton sa pou ale sou sit NY529 Direct Plan nan pou ranpli aplikasyon w lan. W ap wè yon fenèt ki parèt k ap fè w konnen si w klike sou ok, w ap kite Savens Tracker a epi l ap mennen w sou nysaves.org pou swa retounen konekte sou kont 529 ou deja genyen an pou w ka konekte l ak kont bousdetid NYC pitit ou a oswa pou louvri yon kont NY529 Direct Plan epi konekte l ak kont bousdetid NYC pitit ou a. Klike sou Ok pou kontinye. Kòm w ap remake, yon fwa ou sou sitwèb NYCs pwen org a, tout enfòmasyon yo prezante nan lang anglè. Byenke ou ka tradui sit la nan lang panyòl, lè w klike sou ti glòb jòn ak sou mo espanyòl la ki nan kwen anwo adwat la, epi ke w ka telechaje yon aplikasyon sou papye nan lang panyòl, aplikasyon an liy lan se nan lang anglè li ye sèlman. Anba bouton Continue, Kontinye a, w ap wè mo Enroll Now, Enskri Kounye a, yo an ble. Klike sou mo sa yo pou kòmanse aplikasyon lan. Y ap mande w pou antre prenon ou ak siyati ou, nimewo telefòn ak adrès imèl ou, epi pou kreye yon modpas pou sit la ke w pral antre de fwa. Apre sa, w ap klike sou bouton woz Get Started, Kòmanse a, pou Continue, Kontinye. Apre sa y ap mande w, Ki jan w fè tande pale de plan an? Chwazi opsyon ki plis fè sans pou ou a nan lis ki nan meni dewoulman. Klike sou bouton woz ki make Continue Enrollment, Kontinye Enskri, a pou kontinye. Apre sa y ap mande w adrès ou ki gen ladan l non ri a, inite a, vil la, eta a ak kòd postal la. Y ap seleksyone pa defo yon ti kazye pou endike adrès postal ou. Si se pa adrès postal ou a, tanpri deseleksyone ti kazye a epi antre adrès postal ou. Tanpri, ranpli enfòmasyon sa yo, epi klike sou bouton woz Continue, Kontinye, a pou kontinye. Y ap mande w antre nimewo Sekirite Sosyal ou oswa nimewo idantifikasyon fiskal endividyèl ou, dat nesans ou ak nasyonalite ou. Remake opsyon anba sitwayènte a se US citizen, Sitwayen Ameriken, oswa Resident Alien, Etranje Rezidan. Definisyon etranje rezidan ke NY 529 Direct Plan nan itilize a se definisyon IRS la. IRS konsidere ou kòm yon etranje rezidan nan Etazini pou zafè taks si ou satisfè swa kritè kat rezidans la oswa kritè prezans konsiderab la sou yon ane kalandriye, premye janvye a 31 desanm. Pou plis enfòmasyon, tanpri vizite sit wèb IRS la. Enfòmasyon pèsonèl ou soumèt si w chwazi louvri yon kont NY 529 Direct Plan ap konsève nan dosye NY 529 Direct Plan yo. NY 529 voye kèk enfòmasyon sou pwopriyetè kont yo bay Sèvis Revni Entèn Ameriken, US Internal Revenue Service, IRS, ak Depatman Enpo ak Finans Eta New York, New York State Department of Tax and Finance, la pou rezon fiskal. Apre sa, y ap mande w konplete enfòmasyon konsènan pitit ou a. W ap remake ke anlè ekran an ke yo deziyen pitit ou a oswa elèv ou a kòm benefisyè. W ap bay enfòmasyon ki gen ladan prenon, siyati, eta rezidans, nimewo sekirite sosyal oswa enfòmasyon ITIN ak estati sitwayènte. Klike sou Continue, Kontinye lè w fini. Apre sa, y ap mande w si w ta renmen ajoute yon siksesè nan kont ou an. Yon siksesè ap pran kontwòl jesyon kont lan pou benefisyè a, pitit ou a, sizoka pwopriyetè kont lan, ou menm, ta mouri. Ou ka sote seksyon sa a oswa antre enfòmasyon yon siksesè ki gen ladan prenon, siyati, nimewo telefòn, ak dat nesans, epi klike sou Continue, Kontinye. Apre sa, ou dwe chwazi yon estrateji envestisman pou kont ou an. Opsyon yo se Age-Based Portfolios, Pòtfèy ki baze sou laj, oswa Individual Portfolios, Pòtfèy endividyèl yo. Si w prefere chwazi pwòp konminezon envestisman w yo kote depo w yo ap envesti, ou ka chwazi Pòtfèy endividyèl yo. Si w prefere chwazi yon konbinezon aksyon ak obligasyon pou ou selon tolerans risk ou, ou ka chwazi yon opsyon ki baze sou laj ak envèstisman yo jere an fonksyon laj pitit ou a. Ou ka modifye chwa envèstisman w yo jiska de fwa nan chak ane sivil. Pou objektif videyo sa a, n ap avanse avèk opsyon ki baze sou laj la, Tanpri, note, NYC Kids Rise pa bay konsèy sou envèstisman ni li pa fè rekòmandasyon sou ni pòtfèy ki baze sou laj ni pòtfèy endividyèl yo. Ou dwe pran desizyon ki pi bon pou fanmi ou. Nan pòtfèy ki baze sou laj la, ou dwe chwazi yon nimewo risk, Conservative, konsèvatè, moderate, modere, oswa aggressive, agresif. Sa depann de ou sèlman, e NYC Kids Rise pa ka ba w konsèy sou pi bon opsyon pou w chwazi a. Klike sou chak nivo risk pou plis enfòmasyon. Pou w konnen ki kalite envestisè ke w ye, klike sou Learn More, Aprann Plis, ki anba bouton Conservative konsèvatè a. Pou plis enfòmasyon, ale sou nycez.org epi klike sou Which Investment Should I Choose? Ki Envestisman Mwen Dwe Chwazi? Ou ka wè ke lè w klike sou yonn nan bouton Nivo Ris yo, w ap wè konbinezon aksyon ak obligasyon yo itilize pou nivo ris sa a e kijan amezi pitit ou a ap rapwoche laj inivèsite, L ap vin pwogresivman pi konsèvatè pou eseye prezève kapital la. Klike sou Continue, Kontinye, yon fwa w chwazi nivo ris ou a. Kounye a, ou dwe deside sou kòman pou w apwovizyone kont ou an. Ou gen plizyè opsyon tankou, lye kont labank ou an pou fè yon depo yon sèl fwa oswa pou fè depo regilye. chèk oswa manda postal, depo dirèk anplwayè w la fè pou ou, oswa transfè apati yon plan ekolaj kalifye ki egziste deja. Yon fwa w deside sou kòman pou w apwovizyone kont ou an, ou kapab chwazi pou w ajoute yon lòt benifisyè. Si w ta swete fè sa, ou kapab ajoute lòt timoun, Malgre timoun ki pi gran yo ka pa kalifye pou pwogram ekonomize pou inivèsite a, ou ka toujou ekonomize pou yo nan kont sa a. Klike sou Yes, Wi, si w vle ajoute yon lòt benefisyè oswa No, Non, si w vle fini. Pou w ajoute plis sekirite nan kont ou an, y ap mande w pou w chwazi yon non itilizatè pou kont lan. W ap sèvi ak non itilizatè sa a ansanm ak modpas ou chwazi a, a chak fwa ou konekte w sou kont ou an. Apre sa, y ap mande w pou w chwazi kesyon sekirite yo epi pou w ajoute repons ou yo. Yo ka poze w kesyon sa yo pou verifye idantite w pwochèn fwa w konekte sou kont ou an. Apre sa, y ap mande w pou w chwazi yon imaj sekirite k ap asosye ak kont ou an ak yon fraz sekirite. Sa yo se mezi adisyonèl pou sekirize kont ou an. Apre sa, y ap mande w si w ta renmen aktive YouGift. YouGift pèmèt zanmi ak fanmi ede w ekonomize pou inivèsite ak fòmasyon pwofesyonèl alavni pou pitit ou a lè yo depoze lajan nan kont ou an depi yo sèvi ak yon kòd espesyal ki asosye sèlman ak kont pitit ou a. Sa a san danje epi an sekirite paske fanmi ak zanmi ka fè depo men yo pa gen aksè a enfòmasyon sou kont ou an. Nou rekòmande w tcheke ti kaz la epi aktive kòd YouGive ou a. Sa pa vle di ap gen obligasyon pou zanmi ak fanmi ekonomize. Li jis pèmèt opsyon sa a. Apre sa, y ap mande w kijan w ta renmen resevwa kominikasyon yo. Ou ka chwazi imèl oswa lapòs. Apre sa, w dwe li kondisyon konsantman yo pou livrezon epi, si w dakò, klike sou bouton I agree, Mwen dakò, ki anba l la. Klike sou Continue, Kontinye, pou fini ak paj sa a. Apre sa, y ap mande w pou revize tout enfòmasyon ou te rantre yo pou asire ke yo kòrèk. Lè w klike sou bouton blan Edit, Modifye, ki adwat Seksyon. Ou kapab modifye nenpòt seksyon. Apre sa, ou dwe revize kondisyon jeneral yo epi klike sou kazye ki akote mo I acknowledge, Mwen konfime, pou konfime ke ou te li yo epi klike sou bouton woz Sign Siyen an pou fini aplikasyon w lan epi pou louvri kont ou an. Lè w chwazi pou w apwovizyone kont pitit ou a pa chèk, w ap wè yon paj ki gen yon koupon ki ka enprime ke w ka enkli lè w ap voye chèk ou a pa lapòs pou apwovizyone kont li an. Klike sou bouton woz Continue, Kontinye, a pou fini. Finalman, y ap mennen w nan yon paj ke ou dwe li ak anpil atansyon. Lè ou klike sou bouton koulè ble I authorize, Mwen otorize, ki anba paj la, w ap lye kont NY529 Direct Plan w lan ak kont bousdetid NYC pitit ou a. Sa vle di, NYC Kids Rise ap kapab wè, Non benefisyè w la, balans kont yo, ak istorik tranzaksyon kont lan. Sa ap pèmèt ou wè balans kont 529 ou a tou nan Savens Tracker a. NYC Kids Rice p ap kapab transfere oswa retire lajan nan kont ou an. Yon fwa ou klike I authorize, Mwen otorize, y ap mennen ou ankò nan Savens Tracker a epi yon fenèt ap parèt ak non pitit ou a. Klike sou ok pou w lye kont bousdetid NYC pitit ou a ak kont 529 ke w fenk louvri a. Ou fini. Kounye a ou louvri kont NY529 Direct Plan w lan epi ou konekte l ak kont bous detid NYC pitit ou a. Ou konplete blòk konstriksyon 2. Ou pral wè yon onglè pou kont 529 la ki an woz ak yon nouvo bouton ki di Jere Kont 529 ki pral pèmèt ou gen aksè nan kont 529 ou a dirèkteman atravè Savings Tracker a nenpòt lè w vle. Depiw pare pou soti nan Savens Tracker a, annik glise monte sou pati anwo paj la epi klike sou Dekonekte nan kwen anwo adwat la. Mèsi dèskew te gade videyo sa a, nou espere li te ede ou.